Tankou tè sèk ki bezwen lapli, se konsa pèp ayisyen a de bra louvri ap tann prezidan Poutine pou vin chase Kanada, Lèzetazini, Lafrans kap pase yo mizè e pou vin mete sekirite andedan peyi a. Medam, matmwazèl e mesye, lè wap tande sitwayen sa yo, waw, yo gon lespwa, yo gon lafwa nan Poutine, son bagay ekstraòdinè. Bra dwat John Joel Joseph nan moman map pale ansanm avèk ou la a, ebyen yo ap kwizine l andedan dcpj. Yè, lapolis nasyonal arive mete l anba kòd nan Dèlma. Pèp ayisyen, nan rapò FBI dcpj a, nou pral eksplike w patisipasyon tip sa a nan touye prezidan Jovenel Moïse e prezante w foto l. Ou mèt rete la. Lapolis fè ti makak Ponpe bandi nan baz sila pèp ayisyen tonbe tankou fig mi atè nan jaden kriminèl nou pral ba ou detay manman pitit pandan dènye moman yo la pa konn ki sen pou yo rele tèlman sitiyasyon an konplike nan peyi dayiti rate gaz ensekirite Lavi chè, maten an byen bonè pandan yon paran ap mennen pitit li lekòl pou al chèche moso pen ledikasyon, malerezman bandi debake ansanm avèk bis, kidnape l ansanm avèk tout elèv la. Donk sitiyasyon sa ki kreye gwo panik nan lekòl Sent Rose de Lima, Pèp Ayisyen, nou pral ba ou detay. Mwen envite ou rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire, san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòme ou, mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou, mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone, Merci paske w pataje video a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn video zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè, E kont sa ki se te ti babin 4 fas. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se savon. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen. Bèl fanm kou Adelina, domaj li tripotay. Bèl fanm kou Adelina, men domaj li tripotay. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Dosye asasina prezidan Jovenel Moise. Medam, matmwazèl e mesye nan moman map pale ansanm avèk ou la a ebyen dcpj ap kwizine chofè John Joël Joseph ki nan prizon Ozetazini Damerik pou enplikasyon l nan touye prezidan ebyen endividi sa wap gade la ki rele Prévôt Mozart misye se chofè John Joël Joseph e non sèlman sa tou bra dwat e òm de men John Joël lè yo di yon moun se òm de men ebyen pèp ayisyen premye moun ki pou pase alaksyon Aprè ke chèf la fin bay yon lòd, se li. Si gen pou touye, se li menm ki pou pot mesaj la ale. Donk, tout ti detay nèt de chèf la, se li menm ki konnen yo. Ebyen, frèz e sè byeneme, tip sa wap gade la a, se pa nenpòtreki. Misye enplike nan touye Prezidan Jovenel Moïse e m pral esplike w selon sa ki di nan rapò dcpj FBI. Ebyen, pèp Ayisyen. Prevo Mozart tandem byen lè ke John Joel Joseph ta pral chèche machin pou mèsenè yo tale kay prezidan pou yo tal asasinen l, misye te akonpanye ansyen senatè a. E non sèlman sa tou, Vitelòm te la, gen yon sèten Emanyèl Lwi ki te la, genyen Èns Jan Enou ki te la tou. Se te yo senk ki te debake nan antrepriz CPEF pou ke yo t al lwe machin. E mèt antrepriz sa, frè e sè byenneme, li rele Pierre Edwidge Fortunat. Apre asasina Prezidan Jovenel Moïse, dcpj te konvoke tip sa a pou l vin bay eksplikasyon kòman mesye yo te fè debake nan antrepriz li pou vin lwe machin. Ebyen medam matmwazèl e mesye, antrepriz sa a ki rele Cepef, ki vle di Sèvis Pèfòmans Efikas e Fyab, selon deklarasyon mèt antrepriz la, se te Vitelhomme, se te Prévot, se te Ernest Emmanuel, se te John Joël Joseph ki te debake. E 5 nèg sa yo te vini pou ke yo te lwe 4 machin pèp ayisyen. Yo vin lwe machin nan anvan e nan 24 jen pou yo pote machin yo retounen. E raple w pèp ayisyen, nan epòk sa a, prezidan Jovenel Moïse te soti la Turki. E raple w enplikasyon fantom 509 nan touye prezidan Jovenel Moïse, or Vitelòm Inosan fè konnen li s on manb fondatè fantom 509 ansanm avèk mesye dam SDP yo pase pran premye minis ki sou pouvwa a al fini sou chèf polis la. Mesye sa yo te gen misyon pou kidnape prezidan an lè l ap soti la Turquie. Malerezman, plan sa a, li pa t kenbe paske yo pa t jwenn avyon. Apre yo fin kidnape prezidan an, ebyen ou p ap ka kenbe l nan teritwa a, fò w al chèche yon kote w lage li. Donk, Prezidan Jovenel Moïse te deja pwofetize l, te di, nou pa p ka asasinen l, nou pa p ka egzile l, li kwoke nan gòj nou. Donk, pou yon zo pwason kwoke nan gòj ou, fòk ke pwason an kwit. Pandan w ap manje pwason an, san fè atansyon, zo desann krip. Ebyen Jovenel Moïse te deja anonse nèg yo apre lanmòl bagay la ap vin pi difisil pou yo toujou. Pa panse yo ap ka fin touye menm jan avèk tout lòt yo yo te touye epi yo pase trè lavi kontini. E jounen jodi a pèp ayisyen a chak fwa non Jovenel Moïse site m pa kache di w la repiblik tranble. Ebyen Vitelòm ki se manb fondatè Fantom 509 ke l te kreye ansanm avèk zanmi l Don Kato ki te konn nan simityè ansanm avè l, zanmi l Andre Michel, Nènèl Cassy, Majorie Michel, zanmi l ebyen sekretè palè nasyonal la, zanmi l premye minis, zanmi l chèf polis. Mesye dam sa yo te gen misyon pou kidnape prezidan pandan l t ap soti la Turquie. Donk, John Joel Joseph bò kote pa l, gon pakèt preparasyon ki t ap fèt paske si pou n debake pou n al kidnape, fòk ke nou gen machin, tu konpran. Ebyen pèp ayisyen, nèg yo te gen tan al lwe machin pou yo te pote machin sa tounen nan 24. Malerezman, pa gen avyon, plan sa vin tonbe yo pral pase rapidman nan plan B. Donk frè se sè byen eme, mèt lokasyon an eksplike nan dcpj, lè ke li wè 24 rive mesye yo pa pote machin nan tounen, rapidman li kontakte ansyen senatè John Joël Joseph. Kontakte l kontakte asasen kriminèl la pèp ayisyen, ebyen yo fè l konnen se pou l pase peye nan yon delè rezonab jou ke ki ogmante. ki pat ekri nan kontra ke yo te genyen an e non sèlman sa tou pou l pote machin yo vini pi vit ke posib. Ebyen medam matmwazèl e mesye John Joel Joseph pral retounen nan antrepriz lokasyon an. Lè l rive pèp ayisyen, li peye kòb li te dwe yo. E non sèlman sa tou, 4 machin ki te nan men l lan, li fè konnen l bezwen yon lòt kounye a la pou fè 5, yo pral ba li yon Toyota pèp ayisyen. Non sèlman l peye jou ke l te boule yo, e li di l ap kenbe 4 machin yo, donk l ap pouswiv kontra a. Donk nan kontra lap pran plis jou el mande yon lòt machin mete sou 4 kite nan menl lan fè 5. Pyè Edwidge ki se mèt biznis lan li menm sa plis nan avantaj li toujou li pran ti lajanl li siyen epi John Joel Joseph ale ansanm avèk senkyèm machin sa ebyen medam matmwazèl e mesye ki pa twò lwen ansyen prezidan Aristide tou. E raple w alavèy asasina prezidan Jovenel Moise, prezidan Titid te malad, humm, li te gen kolera. Rapidman prezidan Jovenel Moise papa bon kè pral ba li viza imanitè pou ke li kite peyi Dayiti, l al pran swen. Cuba malgre chak ane lap gradye doktè men li pa fè yo konfyans li pa pral pran swen nan men yo ann kite sa la poul pa fè zen. Ebyen medam matmwazèl e mesye la polis ki debake operasyon fèt nan moman solèy ta pral leve anpil nan nou pral tonbe sou imaj sa sou rezo sosyal yo. Imaj sa a, ebyen pèp ayisyen ou wè divès moun kouche, e pami moun sa yo ki kouche genyen yon jij lakou kasasyon ladan ki pa lòt ke Yvikel Dabrezil. Yvikel Dabrezil pèp ayisyen, Se li menm ki ta pral ranplase prezidan Jovenel Moïse apre yo fin pran prezidan. Ebyen, lè solèy ta pral leve, anpil moun kòmanse pale, anpil jounalis ap di sa k ap pase, o se prezidan ki prepare afè l, pa okipe l, s on fek koudeta pou l kapab rete sou pouvwa etsetera. Men Jovenel Moïse te genyen pou l te ale Jakmèl nan ouvèti aktivite kanaval. Lè sa a se te Jouthe ki te premye minis pèp ayisyen. Ebyen pandan prezidan te nan ayewopò, li te di premye minis lan pral bay plis detay sou dosye sa a paske gon koudeta ki te prepare kont vil gras ansanm avèk sekirite l koudeta sa a arive devye. Moun yo te mare tankou krab kouche atè a. Nou kapab wè l. E gen yon madanm ki chita sou yon ti chèz. Madanm sa ki chita sou ti chèz la se yon wo grade nan lapolis, yon enspektris pèp ayisyen. Marie Louise Gauthier. Donk, lè prezidan fin pran ti avyon l li vole l ale Jakmèl, ebyen, Aprè, gade non, la repiblik tonbe bat bravo, nou te bat bravo pou Dimitri Herard. Dimitri Herard, pèp ayisyen, li menm ki te sove prezidan Jovenel Moïse anba koudeta sa. Paske lajan te deja disponib, manje te deja disponib, manda te gentan nan men moun yo, ebyen pandan prezidan ap soti nan palè nasyonal, rr, Mesye le Prezidan, vous êtes en cas d'arrestation, epi pandan yo ap antre ti bra prezidan, yon lòt prezidan, dizè di maten, t ap enstale nan palè nasyonal. Èske w konprann? Sa vle di, èske w wè jan bagay yo fasil? Se pra, pra, e se kesyon de konstitisyon, mete sa sou kote ok. Se prapra se konsa nèg yo pran pouvwa retire moun sou pouvwa. Donk medam matmwazèl e mesye apre aksyon sa a prezidan te di yo pral mete dosye a deyò pou popilasyon kapab pi byen konprann. E gouvènman an ta pral pibliye yon seri de voice. Voice sa yo nou te tande Marie Louise Gauthier ki tap pale ansanm avèk Dimitri Herard. Marie Louise Gauthier te di Dimitri Herard, ebyen mwen resevwa apèl depatman deta. Oh my God, yo toujou ap resevwa apèl depatman deta. Men sak fè m poko resevwa apèl depatman deta paske m pa nan konplo? Ala traka, ou lave kay te nan peyi sila. Kilè depatman deta ap rele m? M pa konn nimewo m. Marie Louise Gauthier resevra apèl depatman deta mezanmi. Si gen moun ki pou resevwa apèl depatman deta m te ka di se chèf polis la men se Marie Louise enspektris pèp ayisyen ki resevwa apèl depatman deta. E lè sa a frèzesè byeneme Dimitri Herard pral di l tou l te resevra apèl, men ki moun ki depatman deta pèp ayisyen, se te yon sèten de Daniel Whitman. Daniel Whitman sa a, ebyen aprè koze a fin pran lari, misye te travay pou lè ameriken nan peyi dayiti nan lane 2000, li pral fè videyo pou l di l pa konn anyen nan lanmò Sonson, se tande l tande Sonson mouri, Li pa janm antre an kontak ansanm avèk okenn moun nan peyi Dayiti depi l kite peyi a, zafè y ap vin site non l nan koudeta kont prezidan, retire l nan koze konsa. E aprè pèp ayisyen nou pral tande ebyen s on moun nan peyi Dayiti ki te fè tèt li pase pou Daniel Whitman sa. Jiskaprezan, poze m kesyon ki moun, je ne sais pas. Men, frèzesè byeneme! Granmoun mwen toujou dim ou pa jwenn chans de fwa. Si enmi an manke touye w on premye fwa, ebyen lap aranje l dezyèm fwa lap fè tout sa l kapab pou l etèn souf ou. E frè e sè byeneme, sa ki te pase ti bwa a, se li menm ki repwodui egzakteman 7 jiyè 2021. E polisye yo tande byen, pandan yo debake Ti Bwè al fè operasyon mare moun ki t ap prepare koudeta kont prezidan, yo te jwenn manda sa a, manda darè sa kont prezidan Jovenel Moïse e kiyès ki siyen manda se jij Roger Noëlcius. Donk se ak menm manda sa a pèp ayisyen, mèsenè yo pral antre kay prezidan pou yo al asasine l. E frè se sè byen eme raplew manda sa menm rive nan sitiyou kont prezidan Jovenel Moise. Donk 7 fevriye manda, 7 jiyè menm manda sa. E jij ki te fè manda a li pran egzil aktyèlman la lap viv nan peyi Kanada m pa konn sak pase ki fè Kanada poko sanksyone misye toujou. Eske se sèvis li te rann yo? Bon, tout sa se kesyon k ap poze. Donk, medam, matmwazèl e mesye, lè w ap gade operasyon ki te fèt nan Tibwa, tout moun kouche, lapolis jwenn kèk zam, vye bout manchèt, kapòt, etsetera, pou site sa yo sèlman, Ebyen 7 jiyè frè e sè byeneme se konsa ebyen mèsenè yo debake tou yo arete ajan USGPN yo mare yo mete kouch atè san on kout bal pa tire ebyen se menm sa ki pase nan ti bwa a se li menm ankò ki vin repwodui kay prezidan 7 jiyè se kòmsi se repetisyon yo tap fè. Dimitri Herard pèp ayisyen ki te resevwa plak lonè nan men prezidan paske li epanye vi l, jounen jodi a, Dimitri Herassa fè pati de 40 moun yo arete ki sispèk nan touye prezidan an. Èske w konprann sa k ap pase a? Dimitri Herard wi, yo te dekore anpil moun tap bat bravo felisitel pou gade non aksyon sal poze, knnen tout medya nèt nan peyi a ap pale de li Dimitri Herard di waw se te mwah se te chou men ewo a men sesi men sela epi 7 jiyè pèp ayisyen Dimitri Herard pral anba kòd pou prezime enplikasyonl nan touye prezidan. Donk ou kapab konprann frèzesè byeneme Ebyen, sa ki te pase 7 fevriye a se te repetisyon pou 7 avril 2021. E raple ou, Don Kato te deja di l, depi nan lane 2020, Jovenel Moïse se dènye 18 novanm l ap wè. E frè e sè byeneme, efektivman se sa ki fèt 7 jiyè 2021 Asasen kriminèl nan peyi Dayiti mete ansanm avèk mafya entènasyonal yo, yo asasinen prezidan. Donk aktyèlman la a, chofè John Joël Joseph andedan dcpj yo ap kwizine l e nou di dcpj bon apeti, flanbe grenn gason, li t ansanm avèk Vitelhomme, li t ansanm avèk ansyen senatè a gade Fè gason pale, m konnen nou gen lar poun fè moun pale, nou gen lar pou fè moun bebe pale gade mete bagay nan men gason paske peyi a bezwen delivre. Medam matmwazèl e mesye nan departeman latibonit ebyen bandi baz gran grif mete dife nan sou komisarya petit rivière latibonit yèswa aksyon sa pase yo fin piye komisarya apresa yo mete dife ladan Komisarya sa ki te abandone depi lè 6 polisye yo te mouri nan komin Lyankou nan dat ki te 26 janvye 2023. Aksyon sa ki pase yon semèn aprè otorite nan lapolis yo te anonse genyen BI ki monte nan departeman ki se Brigad Entèvansyon pou kapab koresponn ansanm avèk kriminèl yo ebyen malerezman yèswa Bandi mete dife nan sou komisarya Petite Rivière Latibonit. Arab, yon militan depi yon bèl bout tan kap mande jistis pou prezidan Jovenel Moise, pale sou dosye Wagner yon gwoup mèsenè Ris, selon divès medya ameriken ki ta deja nan peyi Dayiti pou vin rezoud pwoblèm ensekirite a. Jovenel Moïse te gon koperasyon ke l te fè avèk la Roussi pou te vin ede nou nan ensekirite peyi a, ke nou konnen gen anpil moun tou kap fè va e vyen la Roussi, lè yo fè pòz ke se sipò yal mande pou fòs militè manti se afè pèsonèl yo yal regle yal wè pitit yo madanm yo fanmi yo epi yo toujou fè pòz se èd militè yal mande la Roussi jodi a konpetisyon ki te siyen ant prezidan Jovenel Moïse avèk Vladimir Poutine nan li dwe respekte 20 jwen 2020. Hey atansyon gason kenbe pye w tande se pat la Russie men pito se te la Turquie. Jodi a e poutèt sa nou konnen peyi ki di yo se zanmi Ayiti yo pa ta janm vle pou n ta vire tèt pou n ta mete tèt nou bò la Russie kote t ka retire nou nan labou kote t ka retire nou nan salte kote nou ye a jodi a n ap mande pèp ayisyen an 20 jwen k ap vin la nou dwe pran lari a an mas pou n mande la Russie Li dwe pile sòl la. Lawousi dwe vin ede nou. Vin ede n fè yon netwayaj anndan peyi a. Kote Kanada, Lafrans, Ozetazini vin ame peyi a, kraze boutèy la, yo pap ka ranmase zenglen an. Kòman Lawousi dwe vin ede Ayiti? Kisa Lawousi dwe nou? Kòman l dwe a? Non. Eske Lawousi kraze lame? Non. Eske Lawousi mete ensekirite? Non. Eske la Russie fè prodiksyon nasyonal nou paka mache nan men koman fè li dwe vini sa sa vle di li gon obligasyon poul vin ede men nou menm nou te edel ala traka pou lave kay tè papa men se kwa listwa hein. Se poutèt sa nou menm nou di viv Vladimir Poutine sou sòl la. Ke nou menm nou kanpe pou Larisi vin ede nou nan ensekirite, nan robinèt san kap koule anndan peyi a. Jodi a si Kanada te vle ba nou kout men vre, tout moun ki sanksyone yo jodi a se zam yap achte anndan peyi a. Ozetazini sanksyone vakabon, yo toujou la yap achte zam, yo toujou ap distribiye zam anndan peyi a. Jodi a nou vle si Kanada, Ozetazini, Lafrans ap ba nou kout men, nèg yo paka sanksyone pou yo pa ba kòd. Ala traka pou lave kay tè. Ebyen frè e sè byeneme, Pou sitwayen sa se sèl la Russie ki kapab retire Haïti nan sal ye la pa gen yon lòt peyi sou la tè. Pou Haïti sòti nan ensekirite peyi sa se Vladimir Poutine ki pou di yon mo pou pèp Haïtien kòm se li menm nou konnen tonton Sam pè se li menm tonton Sam konnen ke sil pile sòl la ke lap mete lap mete yon pwen fiks men kotel dwe rive men kotel pa dwe rive lap toujou mete yon baryè pou Vladimir Poutine pa rive sou sòl la. E lè ou la fason pèp ayisyen ap leve kanpe an mas nan 20 jwen kap vini la, ka pral fè 2 zan depi prezidan Jovenel Moïse te siyen yon konpetisyon avèk Vladimir Poutine Poze m pou yo te kesyon rive sou mande m sòl la ki pou yo te kote ede yo Jovenel fon Moïse te netwayaj kwaze total ansanm avèk Poutine, ebyen l te siyen pou la Russie vin netwaye Ayiti, je ne sais pas. Eske la Russie pran plas Ansyèn direktris SMGRS Magalie Habitant nan Èske Lawisi se CNE? Nan. Men, kiyès Lawisi ap vin netwaye a pou nou? Ban nou ti limyè. Se jodi a m pap rele okenn nèg bandi. Nèg ki bandi a se nèg kavès ki anndan pouvwa. Nèg ki bandi a se bandi legal la jodi a k al kache Ozetazini. Se Dimitri Vorbe ki bandi. Se Reginald Boulos ki bandi. Se menm yo menm ki t achte zam tout kote, ki te vin ni gide tankou pate cho anndan peyi a, lè w ap gade bandi legal la, ki t ap vann zam nan tout tankou, tankou m te ka di pen k ap vann nan makèt. Jodi a, yo fin mete robinèt san anndan peyi a epi y al kache Ozetazini, yo kontinye ap piye peyi a. Nou menm nou di, Vladimir Poutine n ap tann ou de bra ouvè pou w vin sipòte nou, vin ede nou dezame peyi a pou gen lapè totalman anndan peyi a. Antouka, kontinye kale zon w met atè, tann sòs. Toujou nan komin Pòtoprens, ebyen divès sitwayen Nou te kwaze sou chimen nou frèzesè byeneme yo pa ka tann ankò waw tèlman yo swaf pou prezidan poutine voye yon twoup rapid rapid gade non cha de gè bato de gè debake nan peyi dayiti pwiske nou soufri twòp. Pase nou pa kapab ankò nou sibi twòp ensekirite a fini avèk nou son ensekirite ki melanje melanje pa de sousèt yo menm yo fini avèk peyi a nou pa kapab ankò nou bouke kay nou boule nou pa gen kote pou dòmi nou pa gen anyen poun fè menm chomay la Sitwayen sila ki deklare ak tout fòs li li vle pou Larisi sipòte. Lapolis ansanm avèk lame Dayiti. Men kounya la a, kesyon k ap poze, jan ti pwovèb kreyòl la di l, Mennen koulèv lekòl se youn men fè l chita se de. E anbasad amerikèn, Kanada ak Lafrans? E lè yo bezwen ba Ayiti èd, ti jile pa bal, ti bòt, ti kas, ki kote yo pral bay yo? Ta renmen pou Russi ta ede polisye yo pou ba nou de moniman pou yo batay pou yo kontre tout bagay sa yo pase nou menm nou pa ka viv nan ensekirite a pase ensekirite sa li menm se li menm ki fè nou pa ka viv anyen nou pa ka travèse al yon fanmi tout kote fèmen men mezanmi nou tout se ayisyen nou pa ka youn ap tiye lòt alò m ta renmen pou Russi ta di yon mo avèk polisye yo pou yo ba yo de moniman pou yo vin akonpare ensekirite sa a ke n ap sibi la. Alò, èske ou panse a konsekans sa ka genyen apre depa fòs sa ke nou ta swete ki vini nan peyi a? Non sèlman ap gen yon antant, pase fòk gen yon antant avan Russie antre isit, pase nou menm nou bouke. Ase ensekirite a nou paka viv ankò pase pa gen enseye, pa gen travay menm lekòl prèske pa gen nan peyi a lekòl paka fonksyone jan l te konn ap fonksyone a non koz ensekirite a gade mwen menm la m ta anvi fè yon ti kout pye travèse bon tout dèyè yo bare ki kote m ka fè la gade kay mwen boule ki kote bon m pa gen kote pou m dòmi m pa gen anyen m ka fè m pa ka viv sèlman Russie n ap di byenveni pou ta vin ede Polis Nasyonal Dayiti a pou akonpare. Nou jis dezespere paske teritwa yo pèdi. Nan pakou nou pèp ayisyen nou te gen chans kwaze ansanm avèk yon jenerasyon ekriven Voltaire nan peyi Dayiti. Avan menm li te rive sou dosye Larisi, m pa kache di w se gwo sitasyon wi l te resite. E rezon ki fè l vle pou Lawisi debake pa bò isit, se paske se premye peyi ki te rekonèt lendepandans Ayiti. Nou wè fòs Ris lan k ap antre ann Ayiti an, li enpòtan. Rezon ki fè mwen di li enpòtan, pa bliye la Risi se premye peyi ki te rekonèt endepandans Ayiti. Nou wè gen peyi ki di konsa yo se zanmi Ayiti, gen peyi tou ki vin avèk de dotrin ke yo pa respekte, ki se la dotrin de Monro, ki se tout pa e pou la metropole, Amerik ozamerike. E la Risi, nou tap tann ou lontan. pou vin ede nou nan fenomèn ensekirite sa k ap ravaje teren an. Nou t ap tann ou lontan pou vin ede nou paske nou wè moun ki di yo se zanmi nou yo, se yo menm menm zam pase lakay yo pou vin detwi pitit pèp lan. Lèzetazini pa nan avantaj nou. Lekanada pa nan avantaj nou. Lafrans pa nan avantaj nou. Dat sa a, yo pa t janm vini. Nou pa lwen Lèzetazini, kòm li di tou pa e pou lametwopòl. Wi, fòs ris lan, l ap enpòtan. paske nou kwè ke yo te vle vini, men gen moun ki bare nou, yo politize bagay lan, jis pou yo pa vini. Fòs Ris lan li enpòtan, paske an nou di konsa ke y ap vin ede polis nou yo tou travay, gen tou k ap pran de fòmasyon tou pou yo travay de konsè avèk lapolis nasyonal. Malgre nou konnen Lèzetazini, Lekanada, Lafrans konwonpi majorite nan polisye nou yo. Fwa swis lan li enpòtan. Nou menm antanke Ayisyen, avèk Lawisi nou kwè ke nou ka gen yon lòt sekirite anndan peyi an. Avèk Venezyela, Lachin, Kiba tou. Nou ka gen yon lòt sekirite anndan peyi a. Non avèk Lèzetazini, non avèk le Kanada, non avèk Lafrans, Larisi. Pèp Ayisyen ap tann nou. N ap tann nou avèk anpil, avèk anpil sajès tou. E n ap resevwa w tou avèk anpil kapasite ke nou menm nou genyen pou nou di konsa ke tè sa nou rekonèt ke ou te ban nou e ou k te rekonèt endepandans nou. Lèzetazini detwi nou! Lèzetazini pyetine nou, Lèzetazini kase de poyèt Ayiti, li pete de je Ayiti. Jounen jodi an, nou bezwen Larisi pou vin ede nou kwape fenomèn ensekirite, fenomèn kidnaping nan, kote ke gen tèritwa ke nou pa ka pase ladan l, kote ke gen de moun tou ki di konsa ke gen tèritwa ki pèdi. An nou pran egzanp a Petyonvil, kote ke Petyonvil sal tankou fatra. Komin nan sal, men poukisa w pa bale l? La Russie kap vin bale l t'inquièt. Ebyen medam matmwazèl e mesye fok mwen diw nan diskou l li te tou pase pran majistra komin petyonvil la mesye Ramo kap konstwi yon gwo kay sou delma a selon li se vòlè l vòlè lajan an li mande ULCC ebyen pou komanse mennen ankèt kont majistra e non sèlman sa tou pou premye minis Ariel Henry degajel revoke majistra sa paske li pap regle anyen nan komin nan. Majistra Pétionville lan ki pap regle anyen k serye ki se majistra Normil kote ke misye se kòb ke lap fè anndan peyi an misye ap konstwi yon chato Delma 72 nou ta renmen konnen ki kote majistra Pétionville sa ki se Normil jwenn lajan sa. E fò ILCC ta mennen ankèt sou Domi lan. Fò ILCC ta mennen ankèt pou yo di l konsa ke lè l t ap antre nan meri an, kisa l te posede, konbyen kòb ki te sou kont an bank li. Jounen jodi an la, nou wè ke l ap konstwi vila sa a. Non, peyi an pa ka rete konsa. Fò ILCC ta kesyone l. Fò yo ta tradui l devan lajistis. Kont koripsyon, sovaj sa a ki fè Petyonvil sal. Petrovil pa represante anyen se fatra selman se fen de gang andan petrovil petrovil se yon kote moun te konn al fonksyone lè w soti anba ou di wal anlè kounya la nò mil lan menm ki se bayisya meri an li koz fenomèn ensekirite a tou se vòlè lajan moun menm moun li pwomèt djòb non moun yo nan bwat lan epi lap manje lajan sa nou mwen di nò mil paka dirije fòk aryèl anri chanje. meri petyonvil lan poul met yon lòt moun paske nòmil son ti vagabou son vwayou liye li paka dirije li enkonpetan nou pa vle moun sa yo nan sosyete a mèsi. Ohh pardon mwen panse se te la Russie ki tap vin retire majistra wi kòm la Russie la pou fè tout pour les haïtiens ala traka antouka majistra bay mesye a ti djòb li tande paske ou kapab konprann se frustre l frustre l pa jwenn ti djòb la ha wap konstwi kay epi l menm li poko jwenn anyen anyen l pa jwenn. Pou bon moun nan peyi sa fò vide lajan sou lè ayisyen san gade dèyè. Ala traka pou lave kay tè. Donk medam matmwazèl e mesye malgre pou anpil konpatriyòt dosye mèsenè nan peyi dayiti kite move gou nan bouch akoz asasina prezidan Jovenel Moise men quand il s'agit de mèsenè russe m pa kache diw yo ap tann yo ak 2 bra louvri. Claire, asavwa mèsenè Ris yo ki genyen pou rantre an Ayiti. Mwen menm, deja majorite pèp Ayisyen nou bat bravo lakontantman. E si tout fwa se yon reyalite li ta ye, paske mwen menm kap pale ansanm avèk ou la, nou se inisyatè drapo la Ris ou te tou wè kap manifeste, ki ap flote nan tout manifestasyon yo. Donk, rezon ki. Fè nou te toujou akonpaye, nou te toujou gen drapo la Russie a lan men nou avèk drapo nwa e wouj lan. E se paske nou reyalize depi 1914 nou te gon bann anvayisè ki te antre e lan bank nasyonal de la Repiblik d'Ayiti yo te pran rezèv nou te gen a savwa ak etazinyen yo. E dezyèmman 1915 yo debake, 28 jiyè 1915 yo debake an Ayiti. Depi lè yo debake an Ayiti a, nèg yo vin enplante yon ejemoni nan peyi an, nèg yo, yo rann pèp la envivab. Sa vle di ke se sa k fè de jou an jou n ap vin plis mizerab. Donk se aprè lekti sa nou te fin fè, nou reyalize nou bezwen lòt sekou, nou bezwen lòt patenè, nou bezwen lòt koperasyon. Men afè oksidan yo di an, nou sanse mete sa de kote pou nou kapab jwenn lòt koperasyon. Donk, se nan optik sa yo di an, byen dè jou la nou ap gade gen misyon Wagner a savwa ke mèsenè Ris yo ki ta antre sou sòl la. Deja, si yo sou sòl la, nou di yo byen veni e pèp ayisyen ap bat bravo lakontantman pou nou kapab akeyi yo. Byen vini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Ou poko janm wè lè vòlè bò katedral konvèti? Eh eh! Li kite peyi dayiti. Li bon nan Biden. Oh lala oh my God. Ou pa imajine? Si l te rete nan peyi a nan bay mato bay mato l te ka pèdi lavi l. Ebyen kounya la a kote l ye a se nòmal pou l danse. Se vre ke katedral la poko ka fin soti nan san l. Ou konnen l ap monte desann mwen kapab wè kòman l kage. Katedral frè se sè m byeneme ou ka lach ton batri. Yo teste batri a devan w wè l bon. Epi kou rive lakay ouvè batri wè e sab ki anndan wi. Ala traka pou lave kay tè papa. Nap chavire nan komin Carrefour. Se avèk anpil dlo nan je dezolasyon divès sitwayen pale nan mikro tak 509, ebyen moun sa yo ki soti nan zòn Matisan yo pral gen 2 zan nan sant spòtif Kafou a, malerezman ebyen leta ayisyen pa janm voye je gade yo fami. Men nan 217 la, yo pran 117, yo rejte nou 100. Kounya, chak jou, moun pwoteksyon sivil yo t ap di, bon, y ap vin repran nou, y ap rele nou nan telefòn. Yo pa janm rele nou. Yo pa janm rele nou, nou menm nou rete la. Pa kote, yo pa janm te konn, yo te konn gen dlo, pa gen dlo. Te konn bay manje, pa gen anyen ankò. Kounya, nou rete la, e rezon k fè m la. Pou madanm sila a, Anpil nan yo, rezon ki fè yo ap viv, se gras ansanm avèk sipò divès medya an liy tankou Tripotay Lakay, aprè yon entèvyou enbyen divès konpatriyòt te pote yo kon. Bon, ki jan nou viv? Se lè premye fwa Tripotay Lakay te vini, te pase la, kounye a m te pale, m te bay nimewo m, gen kèk gwo pwochen ki te tande m, mwen remèsi yo. M remèsye yo, m toujou priye Bondye pou yo k te voye kèk ti mwayen pou mwen k fè m jwenn pou m te viv la, men apre sa depi lè a nou pa jwenn anyen, nou pa gen dlo, nou pa gen manje, nou pa gen anyen nou mal dòmi men kabann nou rat ap fin manje nou la solèy kouche. Nou pa gen dijan k fè anyen pou nou. Kounye a, lè nou te wè sa, nou te oblije, nou te pale, radyo te vin la, lè n te gen, lè n ta pral gen dezan la, te gen radyo k te vin la, nou pale lan radyo, kounye a, e, direktè sant lan te tande, li te re, li te vini la, l te reponn nou, li di, bon, li pale lan radyo, nou tande, li di, l ap gade pou l wè kisa l a fè pou ti rès moun ki la yo, li te di, lè koup di mond lan fini, y ap vin fon jan avè nou la. Nou menm nou rete tann koup di mond fini tout moun ranje afè yo pou nou ale anyen menm kounye a lè n ale yo ni vini la te gen te gen bagay sou tèren an li vini li vini li di li rele li di lap vini m rele l nan telefòn li di m lap vini vrèmanvre sou 2 semèn li vini vre lè l vini Nou menm nou panse se yon evalyasyon l t ap vin fè, pran non moun, ti rès moun ki rete a pou nou ale. Kounye a la, nan 100 moun nan te rete 57. Nan 57 la gen moun, yo vin moun yo ale. Te rete nou 36 moun. 36 moun la. Nan 36 moun nan, bon gen moun ki disparèt, gen moun nou pa janm wè. Bon nou toujou rete la, nap dòmi la. Kounya lè nale lè nou relel li vini la li di bon li pral ba majistra a boustè kounya poul wè si la leve nou la pase se pa li menm kap fè men se li menm kap mete a majistra pou yo di kòmansman fevriye a nou prale nou tout nou kontan nou konnen evre yap vin ban nou yon bagay pou nou ale nou di kòm oim te bay chak moun yo 50 mil goud nou menm menm si n pa jwenn 50 mil goud la sa nou jwenn kounya a la nou oblije ale paske nou riske la nou pè nou pa k. Madanm sila a gen 6 pitit sou bra l jan ke nou sot tande a la ebyen tout pakèt li deja ranmase nenpòt moun ki deside ede l kapab ede l jwenn kòb machin sèlman pou l kite Carrefour pou li rantre nan Sud. Si tout fwa yon bon pwochen ta deside ede l, pa ezite rele. 31 75 24 70. Refè nimewo a. 31 75 24 70. Pou sitwayen sila a, pou dòmi nan sant lan se pa yon bagay ki fasil. Yon je ouvè, yon je fèmen, tankou sòlda. Li montre pyès li a jounalis yo, Pou montre nan ki gwosè ke l te ye, jounen jodi a li tounen yon fil pit, li pa ka dòmi, strès nan kò l e non sèlman sa tou, li fè maladi sik ak tansyon. Bon nou pa dòmi yon grenn je ouvè yon grenn je fèmen. W ap wè mwen menm m te byen gwo, w ap wè men pyès mwen la, m ta renmen w gade pou w wè men pyès mwen, m te byen gwo, se menm pwoblèm sa k mete m nan eta m ye a paske m gen yon pwoblèm sik, tansyon ki vin ap ban m pwoblèm la. Men mwen pèmi m. E pandan mesye yo vin pran matisan, m vin desann nan Ayitali desann nan. Dèfwa pou m jwenn medikaman la, se moun k ap antrene nan lakou a la ki konn ba nou yon senkann goud, e pa toutan yo genyen pou yo ba nou. Men ki sa k fè nou pè? Bon, sa k fè nou pè? Sa vle di, n ap dòmi yon kote pa gen yon otorite k ap veye nou, pa gen moun ki k ap kontwole nou la, nou pou kont nou. Nou oblije pè paske se yon espas moun vin pase detant, yo a pa fèmen, dèfwa menm baryè a pa fèmen devan. Pou pèsonaj sa a, lè yo te fenk debake nan sant lan, se te wololoy, bèl akèy, bon tretman. Men, bandi ki mete yo deyò, jounen jodi a yo ap viv yon sitiyasyon ki difisil pou yo. Bon, nan yon premye tan, lè nou te fenk parèt, yo te ankadre nou, yo te kòmanse ba nou ankadreman, nou te jwenn ti dlo trete, nou te jwenn yon ti manje pou nou manje. Men. Nou gen plis ke 1 an depi nou sanse abandone. Depi apre oim fin fè yon premye resansman, epi te gon 217 fami yo pat pran, apre sa yo vin fon doleyans pou 217 fami an, nan 217 fami an yo pran 117 sèlman, depi lè a se masuife nou ap moute pa do, pase rès 100 fami k rete a. Se w san fami k abandone, pa gen dlo trete, sèlman dlo tiyo k gen la a, pa gen manje. E gen de fwa pou yon moun manje, se lè yon moun soti la, li menm swa m pa konnen l al tyeke yon zanmi l genyen, oubyen gen de fwa gen de jèn gason se nan mache y ale, y al mande machann yo nan sa moun nan pote a, si l pote yon de grenn bannann, li pote yon veritab ki tou mi, kounye a nou bouyi l ansanm, epi nou separe. Nou manje kòm si nou viv an frè avèk sè, an solidarite. Se mòd de vi sa a n ap mennen. E sa nou ta vle, nou ta renmen pou yo ta ede nou. Menm lè nou konnen oim li te bay fami Teresa se yo 50 mil goud, nou menm nou dakò oim pa la pou ba nou 50 mil goud. Men omwen si nou te jwenn yon 30 oubyen yon 25 mil goud, yon mwayen de deplasman, m panse nou t ap plizoumwen satisfè. Sa pa vle di se yon kòb li ye non, men nou t ap gen mwayen de deplasman pou nou ta kite sant lan, pou yo ta repare sant lan, epi pou nou ta al an pwovens, nan peyi nou. M panse se kri dalam sa a n ap rele, n ap di. Ki pwovens ou ye? Bon, mwen menm se moun Jeremi m ye. Nou aprann genyen Nan famiy ki rete yo, gen moun ki disparèt, kòmsi Godot ale sòti, li pa antre, oubyen gen yon pèt de vi imèn, nou toujou ap fè la vle pa rapò avèk kesyon sanitè la ki pa kòrèk. Wi, lè nou di disparèt la, m pa konnen petèt si moun nan se mouri mouri, men e kòmsi son abandan, pase gen moun ki estime si yo rete la, lafen ka tiye yo. Ou oblije soti epi yo pa janm rantre e lè yo pa janm rantre a se la desant y al fè e gen de moun se devan sen chal la y ale y al mande epi kan lon lè yo vini e gen de fwa yo pa wè rezon dèt pou yo menm vin la gen moun se tou devan sen chal nèt yo rete se sa k fè kantite moun ki te la li redwi pase moun yo wè yo p ap viv. Ke yo la fè soti pou touye yo, li gen ki abandone epi nou pa janm wè yo. Men se pa yon kote ale, se pa yon ka yon fanmi, ni se pa ka yon anfèmen. Pou sa ki gen awa avèk kesyon sante, sanitè, kòman sa ye pou nou la? Pou kesyon sanitè, twalèt yo la, vè ladan yo, e, e, e, e, e, medam yo gen, majorite moun k ap viv la pran gratèl, pase dlo y ap sèvi a, E pa dlo trete, medam yo fè twalèt yo avè l, yo pran gratèl, yo pran enfeksyon, dlo yo pa bon, e anpil fwa moun yo bwè dlo, menm dlo tiyo a, li ba yo dyare, nan pwen vi sanitè. Antouka, nou swete otorite yo ede 36 fanmi sa yo ki deside kite sant spòtif la pou ke yo kapab rantre lakay yo nan vil pwovens. Genyen Florestal Bigues, yon sitwayen depi kèk jou ki nan chire pit ansanm avèk avoka Pè Frantz Cole ki se Mèt Peguy Jean. M ap raple ou, Pè Frantz Cole ki se sekretè legliz episkopal ki nan. Penitansye aktyèlman la pou enplikasyon l nan trafik zam ak bal nan peyi Dayiti, Florestal Bigues, ki prezante devan laprès, di kiyès li ye e denonse ansanb de pèsekisyon l ap resevwa. An nou swiv. Non pa m se Florestal Bigues. Yon nèg kap batay, yon sitwayen angaje anndan peyi a, ki pap janm sispann batay. Paske n konnen n dwe batay, paske chanjman peyi a, se nou menm ki pou met men ansanm, ki pou met tèt ansanm pou n jwenn chanjman an. Adje wi dan! Ki batay? Hum! Siw koute pete nan mouda ti nonm, wa ba li chay li pat dwe pote. Jodi a, m vin di laprès yon bagay, yon gwo koze. Jodi a m vrèman etone pou m te wè yon gwo jounalis anndan peyi a, ki se Peguy Jean, Yon nèg ke m gen anpil respè pou li, lè l te nan laprès. Jodi a, sou yon dosye ke mwen menm mwen te ekri via rezo sosyo, e kote ke m t ap pale m te di, malgre m konnen legliz episkopal sipoze gen avoka, men pa gon moun ki ta ka panse ke jodi a se Pegi Jan, via karyè Pegi Jan, via sa Pegi Jan fè nan medya, via jan Pegi Jan te kanpe, te montre ke l ap defann pèp, jodi a se Pegi Jan sa a, jodi a, Men pou peyi l li pa pè e l ap kontinye batay kè l pa sote menm jan ti kabrit KK te di l Mwen pa pè anyen pa ka rive m. M jwenn anpil apèl, m jwenn anpil menas men fap di nou klè mwen menm Floris Talbigues m se youn nan nèg pou peyi sa m pa gen anyen ke m pè. Se sa k fè m rete la a. Jodi a, m ap lanse yon mesaj ba pou Pegi Jan. Kòm misye voye de mesaj ke nou pral gade, m pral gen chans la pou m ba nou, ke l te ekri m sou telefòn pèsonèl mwen, m ap di Pegi Jan resezi l. Paske jodi a ou pa ka avoka moun k ap fè pèp la abi yo. Ou pa ka avoka moun ki koz san ap koule anndan peyi a. Ou pa ka avoka vi a pase ou, vi a sa ke ou fè deja nan medya a. Ou pa ka avoka Moun kap rantre zam anndan peyi a. Jodi a, ou kite Signal FM, wap voye yon move signal. M di w sa frère, resezi w. Si se pou apèl, mesaj, sa yo se pa la a. Ou gon grenn chans toujou. Popilasyon an, ou ka toujou di yo erè se domèn de lòm ke l ye, ou te fè yon erè, ou resezi w, ou pale a popilasyon an. Men, se pa de moun non. Se pa de moun anndan popilasyon an k ap plenyen sa. Jodi a kiyès, se pa paske moun episkopal yo pa gen dwa gen avoka. Men jodi a mesye pou n gade pou n wè, Pegi Jan sa a ki t ap fè emisyon, ki t ap pale pou pèp, ki t ap ouvè mikwo pou moun pale mizè yo, Jodi a, pitit pèp la pran bal. Jodi a pa gon grenn moun anndan peyi a k ap viv, ki p ap viv avèk lapè. Lè m di lapè a, laperèz, ki p ap viv anpè. Tout moun anndan peyi a la gon perèz. Se kisa k koz perèz la? Se menm zam sa yo wi. Se menm zam sa yo wi ki jounen jodi a koz de fanmi polisye ap kriye. Se menm zam sa yo wi ki koz nèg anndan geto a jounen jodi a antre yo y ap goumen. Jodi a Pegi Jean, Èske w santi w fyè? Antanke Ayisyen, antanke jounalis, antanke avoka, èske w santi ou santi w fyè pou se koz sa a ou vin defann jodi a? Ki koz? Koz moun k ap antre zam anndan peyi a? Zam sa yo pa gen limit? Jodi a jounalis pa epanye? Jodi a ti machann pa epanye? Jodi a pa gen pèsòn moun anndan peyi a k epanye? Frè m, Pegi, resezi w! M konnen ke gen anpil e moun ki ka ap plenyen k pa vle di w sa. Ou pa nan bon li. Ou pa nan bon lig menm menm menm menm. Ou pa nan bon lig menm menm menm menm menm. E m ba w garanti jodi a, se pou tout pitit peyi a kòmanse idantifye de moun Ki di lajan sal la yo pa ladann pandan se tan lajan sal la yap manjel. M konnen gen anpil jounalis kap fè bon travay. Gen anpil jounalis ki ret nan liy yo. Malgre bagay yo pa bon gen anpil jounalis ki toujou rete nan liy yo ki pa fè sak pa sa. Men konsa tou gen anpil jounalis ki kòmanse ap fofile pou gad de kèl mezi eske yo ka chache manje. Mesye bagay la di pou tout moun. Li di pou mwen. Li di pou ou, li di pou nou tout. Ann pa kite move moman fè nou fè move chwa. Resezi w, resezi w, resezi w Pegi Jan. An palan de legliz episkopal, frè e sè byeneme, m ap di w byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. An nou fon ti pale de mèt Samuel Madistin. Atò, pèp ayisyen! Zanmitay la k rive nan nivo sa a, het! Yon nonm ki se defansè dwa moun ki ekri rapò sou moun li vle. E defansè dwa moun yo pèp ayisyen toujou ekri sou lensekirite moun k ap mouri. Tande byen wi. Men sa pa anpeche. Responsab òganizasyon dwa moun ap defann yon enstitisyon yo kenbe men nan sak nan trafik zam ak bal nan peyi a kap touye moun. Donk kiyès ki viktim de ensekirite? Kiyès ki koupab nan peyi a de lensekirite? Kiyès ki koupab nan peyi a nan dosye ensekirite? Franchman pèp ayisyen m kòmanse confuse. An menm tan nonm nan se avoka kap defann moun ki enplike nan trafik zam ak bal, li se responsab dwa moun kap ekri rapò kont lensekirite kap denonse moun. Men se kwa listwa? A rezon Lèzetazini ap voye yon ekspè an dwa moun. nan peyi dayiti pou nou aprann konnen se kwa dwa de lòm nès pa? Ala traka pou lave kay tè. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal heh adje o moun pòtoprens o men poukwa hee. Sa me etoufe. Ou poko janm rive nan yon bak fritay pou manje yon ti krab fri pèp ayisyen. Yo fè krab fri wi e se moun Pòtoprens wi ki fè krab fri. Bon m poko kwaze l men madanm nan di se Pòtoprens l aprann fè krab fri. Kòman yo prepare yon ti krab fri? Mezanmi an nou swiv ansanm. Mwen du jamais vu la, yon manman ak byen frape la, fè bon ti krab fri, sa pa janm fèt nan listwa. Sa poko janm fèt, istwa krab fri a li poko janm fèt. Nou an dirèk avèk manman an. A wè manman fò di m nan ki kwizin ou aprann. Wè manman an, marinad manman an kòrèk, akra manman an kòrèk. Manman pa bon krab fri. Pale avè m non manman, kote ou jwenn a resèt sa manman? E l bon? frib ti krab fri pèp ayisyen krab fri ou pa tande krab fri m poko janm sezi konsa tande wi ki kote l jwenn resèt la pou nou pa di se mwen k te di. Ou ka nou tande? Pòtoprens li wè yo fè krab fri. Moun Pòtoprens yo banm ti limyè paske m poko janm tonbe sou dosye krab fri a mwen menm. Waww ou tande yo fin netwaye krab la epi li pase ti farin ladan epi l fri krab la hahahaa on ti krab au pikliz oh my God oh heheheheheh anmweyy m poko janm sezi konsa nan lavim non. Li bon manman? Wi. Ou gen kran manman? Mezanmi! Manman an gen kran, premye fwa sa fèt nan listwa nan tout nan mond lan. Manman m pa kwè Pòtoprens rèd manman. Wi Pòtoprens. Antouka, Pòtoprens wi l aprann fè krab fri. Pòtoprens, moun Pòtoprens pa vin kale m. Se Pòtoprens madanm nan aprann fè ti krab fri l, oke. Bon m pa konn ki kote men madanm nan se Pòtoprens l aprann fè krab fri, lè ke l fin netwaye krab li, epise krab li pèp ayisyen, l pase l nan ti farin epi l fri l. Li pa nan rans, li granmoun epi l ap vann fritay. Antouka! Jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature l'appel des Antilles, Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo kap rete ki vivra vèra, ki moura kakara. N ap fè plas a Vwadlamerik pou rès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan ki pa twò long. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pam fouco nap kwaze demen si Dye vle nan yon lòt video mnmww.